Nou pap voye monte non, ni nou pap ankouraje zak banditism nan peyi a. Men ann poze tèt nou an kestyon, yon senp kestyon. Ki kote nèg yo jwenn zam sa a? Ann gade byen madam mesye. Ann gade byen pou nou wè. Eske kote nèg sa yo ye la a? Nan geto sa a yo pa janm sòti, yo pa janm pran lari? Eske yo menm. Yo soti yal achte zam sa oubyen se yon moun ki pote yo ba li. Zam sa se yon zam m kapab di ki trè frajil. Kòman zam sa rele ti trèt? Wè zam sa? Sa e ti frè M trèt men e pa M trèt li ye non. Sa yon Ai 18, nouvo Ai 18. Nouvo Ai 18. Yo di m li tou gen ponyen ladan. Men zam sa distans konbyen mèt li ka tire konsa. Ohh ee pa e zam ki non wi. Sa ou ka kanpe jou e e anlè a la gran ravin wap tire jous kanba bò pòtay. Atò bon diw e zam ki non bon m ka domine la non. Kòmsi la a sin kanpe la n ka tire nèg tout kòmsi nan tout lign bò channmas yo la avèk sa nan men nou an. Sa nan men nou an. Ayayay bagay la move mesye. Ahh pa e zam ki non. Avèk sa. Mezanmi madam mesye se konsa bagay la ye la nou gen nèg M30 lan ansanm avè nou nap gade manch li nan menl la Kote ponya a kote nou mete ponya nan sa a? Ponya nou metel la. Ah ok. Ebyen vwala tire sou nèg la pa pran nenpòt kijan nan map piko a ponya. Pa gen pwoblèm. Aprè sa tou pa gen mank a va tire sou yon nèg poul pa pran. zam mwen yo moute. Men ki fen nou remake komsi neg yo nou konn ap tire sou neg yo lè bal ap frape nan lestomak neg yo neg yo pa pèse men sak fè sa. Wè zam sa, m pa ka tire sou yon nèg pou l pa pran. Depi w tire yon nèg avèk sa l pa ka pa pèse? Depi nèg la di m li pa pran l, m vin eseye tou. Ok. Kòman zam sa rele ankò? Sa? Aah. Aah 18. Aah 18. Nouvo aah 18 la? Ayayay konbe konbe bal sa pran ka chajè a konbe katouch li pran. A lèm bay verite a yo pa kwè sa sa yon chajè 32 bal ki ladann nan. 32 bal ok pa gen pwoblèm sa li full otomatik. Full ok. Wè la wè la m sou kou pa kou. Kou pa kou. Ok lè w fè yon ti desann li la a. Li kou pa kou. Ok la l kou pa kou. Ou wè lè si m vire l ale nèt. Ok. M tou voye souf l la. Lè w vire l monte nèt fò w ti monte l mwen. Non m pa bezwen monte l. Ok. Si m monte l li ka tire. A a a depi w monte l bal pete. Tou fou l tou ale. Ok ok ok. E zam sa e zam. Zam sa tire pou kò l. Mwen resi m anndan chanm mwen an la. Anvan w jwenn li fò w pase sou fyèl moun nan apa pou m vin pase sou koulèm trèt la. Ok ok ok ah ok alò zam sa otomatikman ou metel sou full otomatik bal pete pou kont li si w pa manyen gachèt la. Nèg ki devan pòt la depi w wè yon nèg ki mal pale avè w pase pou l epi depi m tande w pase pou l enpèt la ap soti. Pa gen pwoblèm. Madam mesye se konsa bagay la ye la nan gran ravin nan kad yon nouvo repòtaj nou konnen nou menm nou toujou mete pye n atè. N al chache enfòmasyon an kot li ye a. Nan jou k ap vini la yo, oubyen nan mwa k ap vini, nan semèn, nou pa konnen ki kote n ap ye, nan ki geto n ap ye, sèlman nou gen pou n met pye n atè, men nou poko konnen nan ki geto. Men byento madam mesye, n ap jwenn yon nouvo repòtaj avèk menm mwen menm nan, menm nèg ki toujou met pye l atè a, e fwa sa a, nou gen nèg M30 lan, pwochèn fwa nou pa konn ki nèg n ap gen, madam mesye. Nèg ki pa pè moun nan, l ap toujou la pou lavi. Pou letènite. Konprann? Pa yon ti bal vakabon ka mete w nan plas li. Konprann? Mesye, nou toujou nan Gran Ravin, nan kad yon nouvo repòtaj sou Gran Ravin. Dènyèman, nou te fon gran, gran repòtaj sou Belè, e sèt fwa si, la nou Gran Ravin, nan kad yon lòt repòtaj. Nou toujou genyen Nèg M30 la ansanm avè nou, anndan nan Gran Ravin. Sa se Ok ok Nou pa vle moun ak zam antre nan lopital la nan lopital la Nou pa vle moun fimen nan lopital la Ok Nou pa vle moun mal ok moun malad pa ok ok pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm madam mesye la nou toujou nan gran ravin sa se anndan lopital la ann gade men espas la sa se yon lopital ke nèg yo nèg yo fè la pou resevwa moun yo alò yo anfème espas la. Kidonk, yo fè yon lopital pou bay moun yo swen. Kidonk, an nou gade espas la. Espas sa, sa fè la ou pa ouvè paske gen moun ki fini operasyon an la. Ok. Nan fè operasyon an, ou pa ka ouvè pou sa sou kote a. Ok, sa, sal dijans lan la, gen yon moun anndan la y ap fè operasyon. Ok, madam, mesye, sa se konsa bagay la ye la anndan Gran Ravin. Nan kad yon nouvo repòtaj. Nan Bani se yon kolon egziste. Ok. Tout maladi yo se Bani. Ok. Eske gen lòt lopital anba k ap fonksyone? Non nou avè lopital nan anba. Nou gen yon ti klinik anba. Tankou lè moun nan gen tan fè mal, li ka vini achte. Ok. Ou konprann? Fè netwayaj nan la. Men espas sa a se li menm nou kapab di kòm pi gwo lopital nou gen nan zòn nan. Pou le moman si yon moun gen pwoblèm, vant fè, e fanm ansent, moun ki pran bal. Kèlkeswa lopital ki te ye a. Ok. Alò se nou menm ki aranje nou pou met lopital la la? Eske nou pa janm remake komsi yon lid, yon yon responsab, yon otorite kanmenm ki parèt bò isi a? Non, m poko wè. Bon, kòman, kòman sa ye, nou menm anlè a la? Kòman nou, nou, nou, nou pran desizyon Léon Charles ki deside kraze kite sa a, ki kite tèt lapolis la? Bon, ou wè nèg la nan men li fè sa l vle. Menm kote m ye a la mwen, m pap ba w manti, abò MPF mwen menm pa jwe, nou menm. Ok. Men nou remake de tanzantan Matisan bloke. Nèg M30 lan. Nèg M30 lan ki bloke anba a? Yes. Men, èske se pou bon plezi w leve yon bon maten w di w ap bloke anba a oubyen nèg yo ki ting ting nou, nou deside bloke anba a? Mwen menm konsa Mati, depi m mal dòmi mwen, m al geri anba a. Depi chay ap bay pwoblèm, m al geri sou li. Alon se cha ki plis ki konn nève nou anba lè nou wè cha anba nou. Nèg wè yo pral tire anba konnen cha ka mètde nou anvan mal pase ral ap fini nèg. Dakò pa gen pwoblèm madam mesye sa se nèg M30 la ki ansanm avè nou la. M30 pou lavi. M30 pou lavi. Terios. Ti Terios. Kidonk la madam mesye sa se sa se lopital nèg yo gen la kap fonksyone an atandan. Nou kapab di nèg yo genyen 4 kabann 4 kabann. 4 kabann mwen wè. Sa e sa ki fè mwen la. Gen 4 kabann ki donk la mwen wè la. Men nan ijans lan gen konbyen? Nan ijans lan gen 4 kabann alò se anndan la. Nan sal akouchman an gen 3. Ok. Akouchman an se kote madam mesye nou konnen lè moun yo anndan an. Moun yo anlè a yo livre a yo menm. Ki donk yo menm yo kreye pwòp aktivite pa yo pou yo viv. Ki donk sa se konsa bagay la ye la madam mesye. An nou fon ti founi je gade. Madam mesye nou pral fon ti founi je gade. Nou konnen nou menm jounalis nou menm nou toujou renmen founi je gade. An nou gade la sa se bagay komsi pansman kek bagay neg yo genyen la komsi pou pran swen moun ki blese yo oubyen moun ki viktim yo. An nou gade byen. Nap founi je gade e koman sa ye la. Men kijan bagay yo ye. La nou nan gran ravin nan yon lopital ke nèg yo fè pou resevwa moun ki blese, moun ki pran bal, fanm ki ansent, ki pa gen lòt kote pou yo akouche. Alò fòk nou di se sèl la yo gen pou yo akouche. Medam mesye men reyalite a. Reyalite a la. Nou.